Jodi a se 18 novanm, bonjou bonswa tout moun, byenvini Sofia TV 83 rezo enfòmasyon an, nou la sou tout dènye nouvèl yo, nou prale dirèkteman nan zòn Laboul kote bandi ame ki fè pati gwoup ekip ti makak la kap dirije nan zòn Laboul 12 fenk mennen yon atak sou Taraz nan kòmansman sware 18 novanm sa a e daprè tout enfòmasyon ki disponib Mesye yo mete dife nan klèb la, se Toto Bòlèt dirèkteman bandi yo te sible e yo te atake l ak tout fòs. Nan moman n ap pale a la, fòs lòd yo deja pran kontwòl sitiyasyon an, kouri wè kouman yo te kapab detounen fòs bandi yo ki anvayi Laboul 12, men pou kè li la, koze a sanble pi grav, anpil enfòmasyon pral vini konsènan atak yo fè. Nan la boule 12 sou Toto Bòlèt. Men dosye ki fè konnen ekip Tchris la deja frape aswè a. Medam mesye bagay yo konplike, on pakèt nèg prè de 120 nèg deja debake, pil zam nan men yo selon Guerrier Henry yo atake e yo pral mache sou Kafou wè kouman yo ta gen kontwòl zòn sa. Detay ak enfòmasyon se koulye la sa kap pase nan Kafou Tibwa Gran Ravin. Paske nèg yo di yo pral ba w yon repons. E pa bliye yo gen yon M 60 nan men yo. Yo te pran yon M 60. Nou sonje sa. Yo te gen yon M 60 nan men yo. Se vre ke M 60 lan, chèn ki pou pèmèt ke bal yo woule a, genyen 2 may ki kraze ladan l, ki fè bagay la yon ti jan difisil pou yo. Men, nèg yo te montre dènyèman yo te gen yon lòt chèn pou yo te pase, men zam nan te andomaje. Men nèg yo anonse e aswè a la e yap mobilize on pòl anviwon d'une santèn ladan yo 60 e ame. Jodi an, fò n chache on fòmil pou n pote boure e pandan nap mande e. Lapolis pran dispozisyon a cette histoire de medsen kap moute al bay swen an, men nou mande tout moun nan seksyon kominal notamman gran sid veye moun kap debake lakay nou paske bral gen kouri nan jou kap vin la, gen nèg ki bal chache file fofile tèt yo rantre nan vil pwovens, kelkeswa jenn gason ou gen lontan ou pa wè k debake nan vil pwovens fòl klè. Jodi an, nou pa ka kontinye konsa ankò. Si se yon pote boure k ap fèt pou n rezoud yon pwoblèm yon fwa, pou n rezoud li annatandan n al chache mete moun nou vle pou dirije nou an, paske sa a fò n toujou presize l. Wi, mwen jwenn band sonò Ti Lapli an men m p ap woule l. Mèsi. M jwenn band lan, li vin jwenn mwen la men m p ap woule l. E Dakò, m pap woule l E Dakò, m pap woule l Men nap mande chak grenn moun ki ka poze on aksyon, ki ka fè on jès pou n eradike le banditisme an Ayiti, fè l. M al pi lwen. Si gonw nèg ou rele tèt ou ou se on gang ou trouve kestyon kidnapping nan pa kapab li di di piblikman e mande leta dil mwen rekonèt kem ilegal. Men m vle kontribiye kòm sitwayen ayisyen pou lapè ka fèt nan peyi a. E pa bliye pou avoir une paix consolidée fò gen lagè. Paske nan sa n ye la a. Moun yo bandi yo pa gen eta dam. Mwen m konn al pi lwen pou m di sa. Le constat est clair c'est que la police lan, en fait quand je parle de la police je parle de l'institution pas des policiers. Paske, andeyò de enstitisyon an, m ka pran yon trantèn polisye nan lapolis la, epi k ap deside al goumen, e y ap bay rezilta. Wi, m kwè nan sa. M kwè nan sa. Mwen menm, tout solisyon. Pou eradike mouvman gang, kidnaping, vyòl, vòl, kèlkeswa solisyon an, kèlkeswa sa m ka jwenn pou n eradike sa, monchè m ladann. Pandan ke m ap veye. Pou sa pa janm rive ankò pou gen de nèg ki deside pran lèzam pou erije tèt yo an chèf pou yap fè lalwa. Jodi an sak fè bandi ka erije paske yè gon oditè li fè de wouzad li afebli epi jodi an gon mouvman anvayi k fèt em pale a yon nèg fontamara ki dim Katouch tonbe menm nan zòn bò lakay li tèlman te genyen gwo gwo ostilite. Onètman jodi an m poze tèt mwen kesyon sa, èske se pa yon strateji ke lapolis lan te itilize? Klèman mwen menm mwen klè sou sa paske jan jan senaryo a monte pou nèg yo te pran zam e blende a j'avais pas compris paske m pa konprann sa yon inite tap fè nan zòn sa. anndan leklè sa a. Enben jodi a, se zam sa yo e blende sa, se li menm ki kòmanse netwaye de bò lari jan ou wè yè swa moun yo t ap plenyen, yo t ap di w nan 21 nèg ap pran e fouye yo, antre a machin nan. Enben gen afwontman k ap fèt. E sa k fè mwen menm mwen klè. La nature a horreur du vide Jodi an sak fè bandi ka erije paske yè gon oditè ki di l gen bandi ki gen mwens ke 20 setan sa vle di ke lapolis lan lenstitisyon an swa sa vle di la pnh li vye lontan ke de yon bann nèg la jodi an ki gen zam nan men yo. Sa vle di timoun sa yo ki vin bandi an se o vu e o su de sèt enstitisyon ke nou rele lapolis la. Sa vle di lapolis lan wè ti bandi an k ap grandi jiskaske l rive la a. E anpil ladan yo te gentan arete yo deja. Mwen pale a yon enspektè polis nan Miragwàn, non pa Miragwàn, Fondènèg, ki di li menm pèsonèlman li te arete ti, dayè misye k ban m non Ti Lapli, li di l te arete Ti Lapli pou vòlè pano solè. Se yon jij ki libere l, li di l se nan fon dè nèg ke li menm li te arete misye menm, se li menm ki te fè arestasyon an. Sa vle di bandi sa yo, yo wè, lapolis nan wè yo kap grandi soti nan vant manman yo anpil ladan yo pou yo vin sa yo ye jodi a. E sa k fè sètèn fwa, lè lapolis di ke y arete yon chèf gang, gen de kestyon ke n. Sitwayen yo ap poze, sak rele ou arete on chèf gang nan? Jodia kisak eksplike nèg la reflechi anpil avanl debake dan poul ta fè wout miragwàn nan? Se paske salè li klè. Le salaire d'un membre d'un groupe ou d'un gang armé salè li klè. Depi lap travèse miragwàn. Li tou konnen l mouri. E kisak fè gen de zòn mwen menm mwen tout adolesans mwen m fèl nan yon zòn nan yon rejyon kawfou enben te gen yon epòk te gen ti vòlè an vèti an vwala nan tout zòn nan enben lè moun yo pran de dispozisyon pou yo di plijamè. Enben boutik te e si w vle w fèmen pòt boutik ou wi paske kisa k pase lè moun nan kanpe li gade li wè se jwe w ap jwe epi l ap jwe avè w men lè l santi ou pran bagay la oserye menm jan w wè Muscadin pran l oserye. Enben, pa gen okenn ti nèg ki kapab vin menm reflechi avèk montaj yon sèten de gang nan zòn sa a. Paske l klè, depi yo pran w, ou mouri. Sa vle di nèg la di tèt li, li pap vin mouri li menm. Paske pa gen, pa gen depale anpil. Ok, li senp. Gen yon zanmi ki di m, Monchè refleksyon an, m apresye l men gen yon bagay ou pa konprann. Si se lapolis k al fè operasyon nan zòn sa a, menm jan Marie-Yolène te rele anmweyy pou kòman Marie-Yolène te rele pou yon nèg wi, nèg yo te pran nan Miragwàn nan. Kòman misye rele ankò? Banm nonl non silvouplè poukisa nap fè sa ann fè emisyon ansanm e pou gate la pawòl nou konnen jodia lespri yon nonm chaje gen anpil bagay nèg bareolè nou tap pale de li anpil la kouman misye rele ankò muscadin te jere misye koumanl rele ankò zo pwason mèsi anpil m jwenn li zo pwason mèsi anpil mèsi anpil zaonn e zo pwason mèt klod mèsi wi zo pwason ok e enben. Si se lapolis ki t al fè bagay sa a, se pa etonan ou t ap wè dwa de lòm, Pyè Esperans, Mari Olèn Jil kanpe yo di w ke lapolis t al fè yon masak anndan Gran Ravin. Men yo pa janm imajine, bliye kalite sa k rive. ok. Sèt kesyon jou ferye chak 18 oubyen chak 17 oktòb yon manifestasyon an bay sa yo se ranstay yo ye yo pa pote fwi Ariel Henry ap kale chèlbèl sou nou la Ariel Henry ap pase nou nan tenten la lap pase nou nan betiz 7 kesyon yon ti manifestasyon aprè sa de twa polisye voye gaz lakrimojèn sou nou si n paka fon demonstrasyon de fòs pa vin fè grimas. Si yon ti bagay chak gon ti jou ferye nap kouri nan lari fè grimas oubyen nou fon semèn ap fè makak se met presyon sou entènasyonal se met presyon sou anbasad yo se met presyon sou anbasad kanada se met presyon sou anbasad lèzetazini damerik se met presyon sou entènasyonal la Pou yo met pye yo atè pou yo ede nou batay. Paske yo gen enterè yo nan sa k ap pase nan peyi a. Se sa l ye. Ti bagay 18 mai ki pral fèt la, lè pèp pran lari le 18, ki sa l pral fè? Li pa pral fè anyen. E Moyiz Jechal, si w aspire pran pouvwa a, fò w gen yon lòt konpòteman. Paske m ap di Moyiz sa, ou ka pran pouvwa la, fò w konnen ou ka pran pouvwa a san blan an aktyèlman la. Paske ou gen moun ki ka ba w pouvwa la san blan. Fòk, lè m di san blan sètadi san Lèzetazini Damerik. Mwen al nan politik peyi Dayiti, m pa tèlman met le Kanada, m pa tèlman met Lafrans ladan. Mèt dè mèt la rele Lèzetazini Damerik. Se Etazini k ap dirije Amerik. M ap tande moun ap di w bagay, eta, toujou ap akize Etazini, Kanada, Lafrans. Non, se Etazini k pwoblèm nan. Nou mèt kwè nan sa m di nou an, se Etazini ki pwoblèm nan. Sa Moy dwe konnen, li ka pran pouvwa la san Lèzetazini, men li pa ka dirije san Lèzetazini. Moy pa anyen ditou, ditou, ditou pou l dirije yon peyi nan Amerik la la a. Ou pa, ou pa ti bononm sa a ki Venezyela a. Venezyela, la Venezyela! Militè yo sot nan lekòl pou yo pa, pou yo pa, pou yo pa trèt dirijan yo wi. Yo fòme pou sa wi. Militè yo, yo pap trèt Maduro. Gon lekòl yo sòti ki fòme yo ke yo se Venezyelyen. Fòk yo mouri Venezyelyen. Fòk yo pa trèt Venezyelyen. Se yo, yo sot nan lekòl sa a. Fòk Moïse Jean Charles konnen Ayiti li pa gen la, li pa gen ame, lame ladan. Fòk Moyiz Jochal konnen polisye k gen la yo se team Lima, se team Jomo, se yon pakèt trèt, se yon pakèt ti vòlè k nan dwòg, pa gen disiplin k ap vin la, yo menm ankò y ap vann ou menm jan yo vann Jovenel Moïse la la a pou Martelly. Fòk ou panse bagay yon lòt jan. Cette question ou extremis ou extremis ou paka dirije san les etats unis atè a la fok gon antant ki pou jwenn batay la se men koman li m baw wap banm wap banm paske m renmen peyi anpil men dil kap ka fèt se chita pale a nèg yo men dil kap ka fèt sim gen pouvwa nan menm se sal ye. Bon ou pral panse la. Lèzetazini mèt lamerik ou pral panse lè w k aprann pran ris ou desann atè atè fasil la ou panse w ka vin a ris yo ou ka ba yo presyon ak ris yo w ap manifeste pil drapo ris yo sa enève yo men w pa ka vin a ris la w pa ka vin a endyen la ou pa ka vin a pyès peyi sitou kote peyi kote gen gen gen teyoris yo. Yap akizew kote kew pase moun yo pa ayisyen wap natiralize yo pou yo ka antre nan peyi pa yo sa ka mal pou ou e se ameriken bezwen fann tèt moyiz janchal la li pap pran li pap pran 5 minit poul fann tèt moyiz janchal nèg kap kondi machin ou menm si w te wèl te fè pòz nèg okap li lap pale menm jan avèw ee demen maten fò nan al nan manifestasyon wi menm si w te wèl fè konsa chofè a yap fè manje w. Ou poko prè pou batay kont ameriken zanmim moy. Fè politik la yon lòt jan. Aktyèlman la ou se youn nan nèg ki plis popilè nan peyi a la. Se pou kado yo fèw. Se chans paw. Konprann? Se chans paw. Sak kesyon de ranse avèk Ariel la. Jan wap fè a la ou fè menm jan avèk Nenel Cassy ki bezwen negosye. Ou menm si ou pa bezwen negosye ou bezwen pouvwa ou gon lòt konpòteman kòm chèf. Tou pou genyen. Se sa li ye wi. Ou pa Maduro zanmi m. Maduro gon seri de bagay lakay li, yon seri de enfrastrikti pou l eksplwate bagay petwòl ki te gentan lakay li deja. Li ka bezwen yon kout men nan men Lèzetazini Damerik. Li ka bezwen yon kout men nan men Larisi. Men sòlda l yo pap trayi l. Tout tantativ pou asasine l ou wè l dejwe. E solda l yo l dejwe yo. Gen de nèg, e poutan sa m di nou, fòme nèg ki aprann konnen yo se Ayisyen pou yo pa trèt. Anba a se yon pakèt ti trèt vòlè k genyen. Nèg la te mèt chita avè l, li menm k a telefòn li, k ap di men pozisyon w, men l la, men tèl rad sou li, li agoch mwen la a wi, si yo pa konnen w byen, l agoch mwen la a wi, si yo pa konnen w byen, e li, e li k gen zye wouj la, l ap, l ap tekste nan telefòn li epi w ap chita w ap bwè biyè avè l, l ap manje. Aprè sa ba l fann w wi. Èske w konprann? Nèg yo pa konn si se ayisyen yo ye se pou de goud yo yap travay. An nèg anndan palè lap kondi pou la si yo dil fon aksida avèw la tout fanmil rich nèt fon jan veye machin nan vil ou sèl kap tonbe atè li menm lap blese lap fè pòz anbilans te vin gentan prann epi yo sovel sou wout la wap konn manigèt sa yo konn konbe milyon yo met atè pou li etazini sa. Menm jan w wè l ap batay pa peyi entèpoze a la a avèk Larisi a la w wè dega l ap fè. Ou menm ki pa gen anyen menm yon bon dwòn ou pa genyen. Kiyès k ap vann ou dwòn se madanm gwo Moyiz baz lima ti mesye asasen Jovenel yo. Nou pa konn anyen nan teknoloji ditou epi nou panse nou pral batay avèk Lèzetazini damerik sa a.